Nouvèl ke nou pote pou ou la, apre lanmò Sexy, apre asasina, krapule, Sexy, ebyen e gen Izo, chèf gang Vilaj de Dye a kap dirije baz 5 segond ki li menm sòti nan silans li, enben towo sa fè gwo gwo gwo gwo deklarasyon la e misye atake Morvan ak tout Theriel Thelus kòm 2 jounalis enben ki ta rann lavi Sexy pase konsa. Nouvèl sa ke nou pote pou ou la medam e mesye nou pral fò tande ebyen Izo ki li menm tap pale ak TT E nou sonje lè Izo te kwaze videyo sa kote TT avèk Morvan tap pale de Sexy ki te nan gang baz nan 5 segond kap dirije pa Izo e jodi a la nou wè Sexy li menm li asasine anpil moun lage chay la sou do Teriel avèk Morvan men gen anpil lòt tou ki di se pa vre Sexy te bèl e byen nan gang. Ebyen anndan videyo sa nou pote kelke odyo pou ou divès fanm ki konn abitye nan krèy ak izo avèk sexy avèk èd laza DJ animatè tou sa ebyen ki li menm ta konfime yon dènye krèy ki te fèt kote chèf gang dezyèm chèf gang baz 5 segond lan ki se manno Pete bal, enben sa w tande a la Sexy manke dyare sou li, paske misye se pa yon nèg ki vrèman brav avèk dosye zam nan, men misye te bèl e byen anndan Vilaj. E nan odyo sa yo, nou pral kite w tande tou reyaksyon Morvan ki li menm kòm youn nan nèg chay la tonbe sou do l, ki pral pale avèk Izo konsa, e Izo li menm tou nou pral fè w tande li menm tou k ap pale ak Morvan e TT medam e mesye. Rete konekte sou videyo a, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Eske nou wè sak Ayiti a? Eske nou wè sak pase jodia la. Avle di sexy mouri. Humm e de twa jounalis fatra ki sou entènèt la yo nèk moute yo di oh sexy lan gang izo sexy lan gang izo. Ou wè janl fè tiyel mal. Ou wè jann fè yon pakèt polisye enbesil tiyel mal. Mwen menm nou te di nou gen foto sexy ok pandan l gen zam nan menl nan village li di. Jounalis ok ki tap di sexy lan gang bagay sesi sela bagay sa yo depi. Nenpòt lè, kòm nou gentan fè tiye l, nenpòt lè nou moutre foto misye a yon zam pandan l te nan vilaj li, di m tou rann tèt mwen bay lapolis. M tou rann tèt mwen bay lapolis. Men nou mechan. Kounye a, kiyès ki tiye l kounye a la? Kiyès ki voye tiye l? Ok wi Ed Laza li menm nèg yo te dèyè touye Ed Laza eske nou sonje premye arestasyon Ed Laza pran Ed Laza pat nan bay bay se si se la menm menm menm menm menm Ed Laza te vin jwe pwogram la pandan lap sot jwe pwogram nan nèg yo aretel yo dil sot fè kidnapin nou konn ayiti e konsa l ye Nou konn kijan Ayiti a ye. Kounya la, chak lè Ed Laza nan lari, a tout li lage! Chak lè misye nan lari, li jwenn a polisye k ap ba l tòk ki di n ap tiye w kanmenm. Èske w tande? Kounya sa l fè li menm li gentan konn kijan Ayiti ye? Ed Laza abite Vilaj Dedye. Nou konnen mwen menm je m pa chèch, m pa stil de mafya k ap. Ou wè, mwen menm tande. Bon, nou konn sa deja. M pa stil de mafya je chèch k ap plede, k ap di tèl bagay, tèl bagay, k ap vin voye moute. Edna Zabi te Vilaj de Dye. Wè. Jiska prezan m pa, pa gen moun ki ka di Edna Zabi bandi tou. Li pa gen zam ilegal nan men l, nan sans. E Izo k gen zam nan men l. Wè sa m di w la a? Ok. Lòt mafya yo, nou konn tout moun ki gen zam nan men yo. Mete kran. Vye Izo la, Li pa envizib. Fon vye atak sou li. Tiye m. Moun nan la pran inosan. O ka do tande yo pran moun sa. O, e, moun sa konn pale a Izo. Sa vle di, nou bezwen moun ki konn pale a Izo. Men nou pa bezwen Izo non. Nou nan kreyon pawòl nou di entèl konn pale a Izo. Nou vide l atè. Men Izo la. Poukisa nou pa vide l atè? Pou m gen voice sa selman m peye 100 dola ameriken medam mesye. Voice sa pou m te genyen l a lepok. Selman epok lè ke nap fè nap chèche enfomasyon. M peye 100 dola ameriken. E 100 dola ameriken m peye a prete m prete l medam mesye. Ou wou m te konyen avè yo m pa konyen avè yo sou an m pa konyen avè yo fè chyen nan pye m m pa konyen avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te ban m 2 mil dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m non e kòb mwen wi kòman seksi ye sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Medam mesye tande yon koze. Pou neg Nan machine avek manno nan krèy. Kiyès ki manno? Yon chèf gang pwisan anndan vilaj de Dye kisal fè se kidnapping. Pou ta di w son atis ou son moun serye. Sa w pè di ansanm avek yon nèg ki son kidnapè rechèche pa la polis nasyonal dayiti kibò anndan vilaj de Dye. Tande sa byen. Aah sexy telman pè bal telman pè tire timoun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè yo te san kilòt la dèyè machine manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri l kouri pase devan machine nan apre sa ankò lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò li vle pou l kon men m pa konyen avèl. Ni ti nèg la tou wi ni et laza oh pou m te konn avè ou m pa konn avè yo sou wè m pa konn avè yo fè chyen nan pye m m pa konn avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te ban m 2 mil dola apre sa m an nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m nan eh kapon wi kòman seksi ye sou w wèl epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Delivrase a volonte pou. Paske fòm ta gen plis konfimasyon avèk voice yo. Demwazèl la, e pou premye fwa, li di w ke yo te nan machin avèk chèf gang Manno, epi medam yo te dèyè a san kilòt. Manno pete yon bal, Sexy kouri l vin moute devan, tèlman l pè lè Manno pete bal la, li pè bal la. Epi l te bezwen kouche medam yo tou san l pa peye a deja. Tande l byen. Waw m sekti telman pe bal telman pe tire timoun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè yo te san kilòt la dèyè machin manno an kounya la manno tire yon bal anlè misye kouri l kouri pase devan machin nan sa e premye fwa apre sa ankò yon lòt lè ankò yon lòt lè lè te gen krèy la ankò li vle pou l Mwen m pa konyen avè l. Ni ti nèg la tou wi ni et Lazare bon pou m te konyen avè yo m pa konyen avè yo sou an m pa konyen avè yo yo fè chyen nan pye m m pa konyen avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te ban m 2 mil dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m non gade kòb mwen wi kòman seksi ye si w wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Li fè yo ri anba ou tande men kòman sexy ye menm ri li fè yo ri anba tou sa vle di epi yon premyè fwa epi yon dezyèm fwa sa w pèdi si w te yon atis sa w pèdi ak Manno jiskaske w rive nan fè krèy avèk yon chèf gang rechèche pa lapolis nasyonal dayiti A bon yon pakèt ti so nèg kap fè solidarite. E bann Nou t pi fò nèg atis sa yo ki ap fè pòz nap fè solidarite oubyen nèg ki sou rezo sosyo sa yo bann visye. Anpil nan nou ap manje kòb kidnaping nou gen frè nou sè nou nan kidnaping yo nan peyi a. Son pakèt ti visye nou ye nap fè solidarite avèk yon nèg ki mouri ki patisipe nan move bagay ki nan baz yon seri de vagabon anba a epi nap vin le fè ke nèg la gon talan izo chèf gang sal gen talan tou wi. E izo chef gang sal li fè li fè album wi. E konsa lèl mouri tou bann ti visye. Le fè kel konn ba nou manje nou pral met nou pral poste fotol tou wi. Tande sa de wilmix la lè yo tiye wilmix bondye fè men la polis nasyonal fèt aretel la lè yo tiye wilmix nou pral tande vagabon ap di wilmix te yon bon DJ tande sa medam mesye. Fèt depi maten m paka jwenn anyen m pa tap gen pwoblèm medam yo pat jwenn yon dola men ou di ti izo konsa misye di ti izo fèm vin avè 5 fanm m vin avè 3 fanm mwen menm m fè 4 ou konprann epi kounya la lèm rive ou fin pran medam yo ou al avè medam yo ou mawon ou mawon lè ou mawon medam yo kòmanse tèlman joure m strese dlo ap sot nan dom. M strese map rele tizou m paka jwenn tizou m paka jwenn li se li menm e alafen mwen kal pale avèl chèf la pou chèf la te jere medam yo kisam te dou de mal yo dil konsa a si map deplase misye te fèm on du tò deja dil konbyen kòb ke lap bay tout sa kem pat ka diw la wilmix ou gen tan frape ke nou pa gen dwa rele w ankò nou pa deplase si nou pat kase la kisam te dou dil konsa bon Wilmix sa ki se DJ Wilmix sa li menm medam mesye se li kap chèche medam yo desann avè yo pou medam yo vini pou 2000 dola tande konbyen kòb epi kòman demwazèl la ap di Wilmix poul aprann respektel li menm lè yo tiye Wilmix lè yo asasine Edlaza Wilmix wap tande moun ap vin ap vin pot solidarite ba yo bann atis vòlè ki sou Facebook lan. Wè mwen menm si se te mwen ki te deplase a volonte pam m te annik desann m te di ah kòm gen yon trip kap fèt depim ale m paka jwenn anyen m patap gen pwoblèm medam yo pat jwenn yon dola men ou di ti izo konsa misye di ti izo fèm vin avè 5 fanm m vin avè 3 fanm mwen menm m fè 4 ou konprann epi kounye a la lè m rive ou fin pran medam yo ou al avè medam yo tou ou maron. Ou maron Lè ou maron medam yo kòmanse tèlman joure m strese dlo ap sot nan do m M strese m ap rele Tizo m pa ka jwenn Tizo M pa ka jwenn li se li menm E alafen mwen ka pale avè l sof lapouchèt la te joure medam yo Kisa m te di w de mal? Li di w konsa a Si m ap deplase Misye te fè m yon kont di tò deja Di l konbyen kòb ke l ap bay Tout sa ke m pa t ka di w la Wilmix ou gen tèt rape ke nou pa gen dwa rele w ankò Wilmix se biznis kap fèt. Respekte moun. Nou bezwen w, ou bezwen nou tou. Wè, Wilmix sa la medam mesye, non sèlman l pral jwe pou nèg yo anba Izo. Paske misye fè lyezon, Wilmix sa fè lyezon ant baz 257 avèk baz Vilaj de Dye. Lapolis arete l la. M pa konn si yo lage l paske m di nou m t okipe anpil, m pat repoze sou sa. Li te nan komisarya Dèlma. M pa konn si yo voye l pakè, m pa konn si yo voye l penitansye, m pa konn si yo kenbe l nan komisarya, m pa konn si yo voye l dcpj. Apre sa m vin esprengbrik, esprengbrik timoun mwen, m oblije ap jere yon seri de aktivite, vin fè ke m pa tèlman branche e m pa tèlman fikse m sou bagay sa yo. Mwen menm, medam, mesye, polisye te gentan di m ke pa gen mwayen pou yo pa fann tèt ni seksi, M ni Ed Laza. Yo t nèg yo te gentan dim sa. Bon dayè son son polisye anndan dcpj menm ki te avan m te konnen Sexy a nan bagay sa ki te de dim li a la rechèch de Sexy. Deja men sa men sa men sa Sexy fè. Li vin sèvi antèn pou nèg Vilaj de Dye. Al di Sexy te mèt te wè kèlkeswa l te ye l tap mou Ed Laza ou mèt te pase tèt ou nan nuaj wap mouri. Pa gen blag nan sa. Pa gen blag nan sa. Ou nou paka patisipe. Kom si. Medam mesye. Se pa izo non ki sot vilaj de Dye ki vin di w ou nwa ou byen w gen chemiz nwa sou ou sou delma pou yo pou yon bote bali. Se pa izo non ki sot vilaj de Dye ki di w gon gon tenis blan ou gon bel mont nan men w ou kanpe ou kanpe an. Mwen trouve, m trouve pèp sa son pèp lach nou ye. E nan dosye Sexy ki mouri a la m wè m wè pèp sa son pakèt vòlè nou ye son pakèt gang nou ye son pakèt vwayou nou ye sitou nèg ki gen pwoblèm a Teriel Telus a John Colem Morvan yo kòman fè peyi sa gen gang son pakèt sitirè nou ye son pakèt vwayou sal nou ye m ap di nou sa ankò m ap redi m ap redi l la a. Sexy te sipoze mouri depi lontan, Sexy te dwe mouri e Sexy ta pral mouri l remou ankò. Atis m tande k rele Sexy a. Mwen m pat konn Sexy a mwen menm. M pa m vrèman paske m te rive nan yon lè m pat janm swiv detay. Depi w pa ye pa politik ou ye avèk rap kreyòl, m pa vrèman te konn swiv anyen de Ayiti si w pa politik a rap kreyòl. E 2 bagay sa yo sèlman m te konn swiv mwen menm. Bagay seksi atis la m pat konnen l. M al konnen l jis m ka di w m konn seksi sa ane pase. Ou konprann? M ka di yon nèg mwen konn seksi se ane pase. E pi medam, mesye, premye fwa m pral konnen, m pral ankete sou seksi a. Se enfòmatè m polisye anndan dcpj. Nèg yo tann yon pyèj. Nèg yo, youn nan enfòmatè m yo di m, monchè semèn sa pa pase non n ap fè tèt atis ki rele Seksyan. M di, antanke polisye, m di kèt, si nèg la di gwosè pawòl sa a, gon bagay, poukisa l ap fè tèt atis Kelly Sexy a? E lè sa m pral konnen, m mande èske atis la se chante l chante? Epi, rantre tou l mond. E lè sa a, m pral jwenn se seksi ki nan bagay kòmsi fè komedi, bagay sa yo, fè bagay detay. Se lè sa m pral vrèman konn seksi a. M mande misye ki sa l fè. M mande zanmi an ki sa l fè. L di monchè, misye nan baz nèg Vilaj de Dye yo, epi misye, nèg yo itilize l. pou l bay enfòmasyon sou moun. M di, patnè ki atis la wi? Nèg yo di m, wi. Mwen se se ti atè si mwen mwen lè sa t ap mouri menm konnen m pa t ap konnen. Se se atè yo t ap jwenn li asasinen l. Ay apre mwen menm tou m te ka ap poste bagay seksi wi. M di w, anndan dcpj. M tcheke yon polisye ki sot anndan vilaj. Men ale ki a letranje aktyèlman la. Ale di konn vilaj la, byen k leve ak nèg yo ti moun, ki konn tout nèg anndan vilaj de Dye jiska prezan map pale avè w la, sof nèg vini ki rekrite tou dènyèman yo. Misye di a, ou konnen tout anndan vilaj la, vilaj la e nou k pa konprann yon seri de bagay, gen moun anndan vilaj la ki ret anndan vilaj la, ki gen fanmi tout kote. Yo di, a, yo konn wè seksi anndan vre wi. Sa poko anyen. M vin pale avèk pwòch yon atis. Fanm. Li di wi e sexy izo toujou voyel kote kassoumi sou wout on kote sou wout frè la. Sexy vin a machin li vin kay kassoumi. On nèg on nèg yap di ki pa gen lajan epi ki gen machin la pral sou wout frè kay kassoumi. La m kòmanse ap enkyete. Epi, m te gen yon ti, m te gen yon dam ki konn al fè krèy pou vagabon sa yo, men ki tou, lè yo pa peye l, ki toujou ap ekri m, di ke pitit li gen pwoblèm, lòt moun li genyen gen pwoblèm, bagay sa yo, li pa ka viv, bagay sa yo. M plen lòt nèg ankò ki kite Vilaj de Dye k al ret Sandodomengo. M plen lòt jèn ki nan peyi a k pa chwazi antre nan gang men k gen aksè antre al nan pwogram anndan Vilaj de Dye k konn tout bagay. Epi se la m kòmanse ap tcheke, lè m gade m wè on sèl repons ki genyen, wi Sexy depi mwa dout Sexy san dan Sexy rete. M di, èske l nan gang? Nèg yo di m. Ah li konn a chef yo men m pa konnen sil fè kidnapping men se lal rete anndan vilaj de Dye l konn a chef yo map menn ankèt map menn ankèt. Pandan se tan la osi menm Theriel Thelus te gentan sou kou. Nan yo di epa li menm sèlman non gen èd laza tou wi. Yo di Ed Laza li menm li gen kay li menm menm anndan vilaj de Dye. Ed Laza li menm l antre nan kidnaping. Misye konn ap kontwole pil lajan ameriken soti soti nan machin kareman. E pa bagay blag m ap ba nou la non medam mesye. Ed Laza li menm li soti nan machin soti al fè kou l kareman vin kontwole kòb menm jan ak gang yo anndan wi. Anndan vilaj de Dye. Di eeh. Lè map mande kiyès ki Ed Laza, yo di yo menm san sanble ou sèlman ki pa Ed Laza. Misye konn nan bagay team, misye konn menm nan radyo, li konn nan team Madan Da, lap anime tout bagay Ed Laza, Ed Laza. Map mande kiyès ki Ed, yo di epa Ed Laza se et Laza. E e on sòt de e te L a zè a. Ed la, et la za, se pa èd la za. Ou aprann, jiska prezan sou an m ap ekri, ou ap wè m ekri èd la za. Paske se konsa, en premyè enfòmasyon an te vin jwenn mwen, li tou rete animatè èd la za. Poutan se te et la za mwen misye rele. Medam, mesye, se la, m vin jwenn yon ti fanm ki ekri m, ki di m ke, Morvan, map bon yon enfòmasyon eske ou konnen sexy vin nan gang 5 segond m di ah m te tande sa wi men eske e vre m di banm yon kiyès misye ye misye di misye konn fè piblisite men m di non si misye konn fè piblisite l pa ka antre nan gang paske e misye piblisite Toto Bicha lè m t Ayiti l te konn gen piblisite menm nan vale Yokanez kènpòt 30 mil dola pou ane m di si l gen piblisite y ap ba l yon pakèt lajan pou l ka fonksyone Ayiti. Yo di non, non, non, non, non, non, li pa fè piblisite ankò non. Kounye a se a izo li ye. M di o. E lè sa, y ap fè m konnen ke se yon nèg ki te gen tan, se menm jou sa ti dam nan ap fè m konnen misye te marye. Misye te gen pitit li avèk yon bèl tifi m tande k edike. E lè sa, Tifi ap dim oh misye se moun site solèy li ye men sal te konn fè men sal te konn fè li te vin ret nan 42 misye mèt gon lajan nan menl la li fini li pa gen disiplin fanm nan kitel se paskel vin ap fè yon pakèt vye frekantasyon desann nan site a desann anba nan geto yo al nan rans avèk yon seri de nèg lapolis ap chèche enben se sak fè fi a kitel. Ah, sa enterese m pou m ap tande plis. Son lè, mèdam mesye, gon ti dam ki di m ke, ah, seksi ap mouri, seksi ap mouri, y ap tire seksi, seksi nan fè antèn pou nèg izo yo anba. Men se plis a manno misye vire. M di bagay serye, bagay serye nou di la. Pase m al chèche konn sak seksi a, m wè son nèg kap fè yon pakèt ti grimas, pale de bagay machin, epi lèm gade m wè kap fè yon seri de bagay, m pat konnen l vrèman medam mesye. M rele yon atis ayisyen, m di eske l konnen, bon lèm di atis ayisyen yon nèg ki trè trè rekonèt sou rezo sosyo yo, li m di èske w konn atis la? Li di wi monchè m konn atis. Atis son bèt yon gwo komedyen wi. Li m di parèy patnè ki rele a jan ti patnè sa rele ankò ki toujou ap bay blag m bliye non misye menn. Misye fè reklam pou Napoléon wi. Ti jèn sa m te rankontre l Monreyal epòk 2019 wi. Malerezman m bliye non misye. Misye sou rezo sosyo yo plis sou Instagram. Atis Panch. Misye di m misye fè bagay ak Atis Panch. Misye di m Atis Panch pa anyen devan misye nan talan non. Misye tèlman fò. Èske w konn son nèg ki te nan lekòl nòmalman Bel tel bagay wi. Apre sa m vin jwenn yon ti dam ki di m a nou te lekòl menm kote a misye e a lepòk lè m ap fè reto yo te met misye deyò avèk yon lòt baz li te genyen paske yo te kidnape direktè lekòl la yo met tou lè 3 nèg yo deyò yo di se nèg yo ki te alorijin kidnaping direktè lekòl la pou tèl iks igrèk rezon. M di a vre? M di ebyen ok kite m swiv ebyen medam mesye sa prè m pral konfime ke misye tout bon vre anndan vilaj de Dye, misye nan fè antèn pou nèg yo tout bon vre. Gen diferans medam mesye lè w se yon kidnapè avèk gen diferans lè ke ou bay enfòmasyon sou moun oubyen ou bay pozisyon oubyen bay kontwòl moun nan. Bagay sa yo, lè w fè yo, se pa lajan yo ba w. Se yon mil dola, se yon senksan dola ameriken nèg la ba ou pou sa sèlman. Ou jis yon kote, ou di ou tèl kote, gen tèl moun la. Ou fini, senksan dola ameriken w nan men w. Sa vle di se kidnapè a li menm ki pral aranje l pou l pral fè pil gwo kòb li. Si l vle ba w, l a ba w. Men ou menm, travay pa w lè w fè l deja, se di ke Aaron kote la wè tèl moun tèl moun gen tèl moun la eske ou wè tèl moun kote w la wi li la wi li pote yon mayo nwa li tèl bagay epi se fini ou fè 500 dola w nan nèg ap pale de sexy te nan kidnapping sou di l Ed laza nan kidnapping yes Ed laza soti a machin al fè kidnapping sexy fè antèn pou vagabon lè yo ba l ti kòb li 500 dola se sòl sa l ka fè pou li kisa l ka fè pou li yon gran nèg li la vle wè nèg ap mete ap poste ti radòt Ap vin di ke misye te mande 200 dola. Tande mesye. Gen yon chèf gang ki rele Wilmix, li fè pòz DJ l. DJ Wilmix. Li nan antre baz 257 avèk Vilaj de Dye. Li nan 5 segond, li nan baz 257. L ap travay pou ti nèg ki rele Tizo. Tizo a se li k responsab pwodiksyon 5 segond pwodiksyon k pou vin fè DJ jwe pou izo de son nèg li tèlman renmen izo l rele tèt li ti izo se li k m di nou se li k responsab pwodiksyon 5 segond sa vle di e pa izo kap rele atis e pa izo kap rele nèg vin jwe pou mwen se pwodiksyon 5 segond ki gen nan tèt li ti izo ki gen dwa rele w la di w chèf la bezwen w vin jwe tèl bagay. Lè pou kreye oganize tou se menm nèg yo. Tande sa. Wilmix sa medam mesye m pa kwèl pa nan men lapolis sa paske lèm tap regle bagay frèm nan misye yo ta rete misye misye te nan komisarya delma se tanm pa genyen poum te byen poum te gentan fè kèk twit men misye te arete la misye te nan komisarya delma m pa konn si yo voyel pakè m pa konn si yo voyel penitansye m pa konn si yo